Se nèg yo ki ensiste dezòd la, e nèg yo yo ki ensiste dezòd la. Pa gen, pa gen dezòd vrèman vre. Lè w ap wè moun yo, ou ap wè moun yo pa menm anpil menm. Si moun yo pa anpil, yo pa voye wòch, yo pa fè tout de bagay, ou ap wè machin pase nòmalman. Machin pase. Men pou gen yon moman ke w wè kamyon siman w ap parèt, epi menm moman an gaz kòmanse tire. Li pa bon. Ou estime britalite ki genyen nan aksyon lapolis yo, li pa nesesè anpil? Li pa nesesè ditou. Li pa nesesè. Paske nèg yo pa fè anyen vrèman. tout klas sosyal konfondi, viktim de kesyon ensekirite an. E jodi an, nou wè olye Ariel Henry rezoud pwoblèm ensekirite an, ebyen se lapolis li itilize pou bay moun k ap di non avèk ensekirite kout gaz lakrimojèn. E Rezilta nou gen la a, nou di se byen paske rezilta n ap viv jounen jodi an, se 2 zannimo politik ki bay nesans avè l. 2 zannimo politik sa yo, premye zannimo politik la youn s on bourik ki reprezante ansanm de pati politik de goch yo. E lòt zannimo politik la s on cheval ki reprezante. Pati politik de dwat yo, nou te konn di ki gen kòb Petro Caribe a nan men yo. Ebyen, 2 zannimo politik sa yo kwaze ansanm, yo bay nesans a yon bèt, a yon lòt zannimo ki rele milèt. Milèt la li pa ka repwodui. Ebyen, lè milèt la pa ka repwodui, Ebyen jodi an nou wè lap kale mouch, lap kale fatra, lap kale ensekirite, lap kale kidnaping, lap kale lavi chè, donk lap kraze ekonomi an. Donk jounen jodi an, ebyen nou di solisyon an se jenès la, se pèp la, se etidyan yo ki dwe mete tèt yo ansanm pou yo. fè yon konplo otou de yo menm paske klas moun sa yo il fo ke gen yon sanksyon ki fèt kont yo, ki pran kont yo pou nou vini avèk yon pak de gouvènabilite pou ke nou mete peyi a dan la pè dan stabilite paske jodi an nou wè pèsòn moun pa ka viv nan peyi an se tande n tande nan peyi dayiti gen minis jistis se tande n tande nan peyi dayiti gen minis enteryè. Gen direktè enteryè, gen minis defans, gen premye minis. Ebyen jiska prezan n ap konstate, apre di mwa Ariel Henry genyen nan tèt primati an, moun ki nan sid, ki nan grandans, ki nan nip, ki nan sidès, toujou pa ka travèse matisan pou vin vake avèk okipasyon yo. Paske nap gade machin kap pase aktyèlman gwo bis ap bay 1000 dola, ti bis ap bay 500 dola matisan e kamyonèt ap bay 300 dola. Sa vle di gon gwoup nèg nan on zòn byen detèmine ki ranplase leta, ki ranplase DGI. E nou wè nan plèn di kil de sak ebyen ki kantite moun. Prensipal demann nou la, il fo ke Ariel Henry rezoud pwoblèm ensekirite an, dan le ka kontrè, si Ariel Henry pa ka rezoud pwoblèm ensekirite an, a pati de premye jwen, pral gen mobilizasyon jeneral pou mande Ariel Henry pliye dra, pliye liv, pliye rad li, pou l vide lè l ye, paske jodi an, youn nan bezwen nesesè e ijan ke pèp ayisyen an genyen, se rezoud pwoblèm ensekirite an, paske akoz. Ensekirite a, machann yo pa ka vakye avèk aktivite komèsyal yo, sa koz pa gen kòb an sikilasyon. E lòske pa gen lajan an sikilasyon, non nou pa nan militan SDP nou menm. Nou menm nou se lansanm dè òganizasyon politik de lopozisyon. Akoz pa gen kòb an sikilasyon, ebyen ou vin wè jodi a ou bezwen anviwon 120 goud pou yon dola ameriken. Ò pandansetan. Gon sikilè 114 tirè 2 ki te pran pou mande pèsòn ayisyen pa gen dwa aksè a dola. Epi jodi a nou di se inakseptab apati de premye jwen si ansanm de pwoblèm sa yo pa rezoud se mobilizasyon jeneral pou mande Ariel Henry tire lareverans avèk tout pati politik swadizan ki te di yo de goch yo y ap sipòte Ariel Henry. Mèsi. Nou pat siyen l pou l te ba nou kidnapin, nou pat siyen l pou l te fèmen nou nan yon kalòj, Kote moun Lasalin, moun Matisan, moun Kwadèboukè, moun Borepo, moun Kafou Sada, kote yo mete yo nan eto, yo pa ka pran lari, yo pa ka chache lavi pou tèt yo, Ariel Henry bay fè masak sou moun yo, y ap santi anndan kay, pa gon fanmi k ka leve kò kadav sa yo. Ariel Henry, akò 11 septanm nan, nou te siyen l avè w pou tout bagay nèt, men se sèl kidnapin, kadejak, ensegirite n pa t siyen l avè w. Jounen jodi yo chita nan Bolbe yo se kidnapè ou bay papye se a kidnapè ou te siyen akò a nou menm pèp nou dil nou menm militan nou dil nou pat siyen akò a nou menm poun te bay kidnapin plas nan lavi peyi dayiti poun te bay kadejakè plas nan lavi peyi dayiti poun te bay ensekirite plas nan lavi peyi dayiti nou menm nou te siyen akò 11 septanm nan se poun te gwo alemye e poun te gen lavi miyò Pou tout timoun t al lekòl, pou tout moun evakye avèk travay yo, pou tout moun evakye a tout ak okipasyon yo, jounen jodi a, Ariel Henry lè n ap revandike dwa ak 11 septanm 2021 an, se gaz ou ba nou, se voye w voye al anlve nou pi al tiye nou pi devan. Nou menm Ariel Henry, nou di w konsa, pa t wè akò 11 septanm sa pa tounen yon akò 2004 nan mouda w! Olye ke pou Ariel aplike akò 11 septanm lan, li ranfòse yon pakèt phtk. Nou vin manifeste nou di ke pou akò a aplike pou kolektivite teritoryal, delege yo e vis delege yo, ebyen Ariel Henry voye yon pakèt nèg vin asasine nou, vin tire pou nou. Menm jan lè m te Akayè m te di pou akò a aplike, ebyen Ariel te peye detan sekirite pou yo te asasine m Akayè, men m di ke Ariel sa k pase a, si sa, si ke yo kapab tire sou nou la a, ou voye yon pakèt bandi vin tire sou nou, sa pou 20 gilè ke yo te asasine Jovenel Moïse la vre, paske nou menm si lè nou dakò, nou sèmante 77 fwa. Nou pap kite ankò ba ou. Olye ke pou m kite ankò ba ou, ou pito mouri e w ap mouri sou pouvwa a. Y ap asasine w menm jan yo asasine Jovenel Moïse, menm jan yo te vle asasine m Akayè a. Mèsi nou. Se pa Misye Paul Junior, pòtpawòl Mouvman Militan Angaje. Akò a dwe aplike alalèt pou kolektivite de Igla. Majistra yo dwe chanje konplètman. Jodi a, nou wè sa k ap pase anndan tèt peyi a. Jodi a. Kote w ake moun pa epanye, kote ti sak diri a vann 550 dola, galon lwil a vann 300 dola. Anben jodi a poutèt sa, nou di pèp Lasalin, pèp Dèlmane, pèp Tokyo, pèp Kwadèbouk ki an bezwen sekirite, nou wè Ariel Henry voye yon pakèt mèsenè vin asasinen li devan primati. Anben jodi a, nou di Ariel, batay la kontinye! Batay la kontinye! Si Ariel pa respekte akò 11 septanm nan, mobilizasyon laprès!